Pòt pawòl la avèk nou, Gary Desrosiers, bonjour. Bonjour Pierre-Renel, bonjour Guerrier, bonjour Johnny Ferdinand, bonjour tout Lydie Alexandre et bonjour à tout auditeur auditrice Radio Caraïbes. M pa konn si w resevwa m seksyon sa yo. Oui très bien. Donk ki ki sa ki vèsyon lapolis antouka sou sa ki pase yè Kafou Ferre lan, ki sa enfòmasyon yo ye? Alors, n ap note ke sitiyasyon an selon. Responsab yo onivo Diksyon Depatemantal de Lwès te genyen de tir depi dan la sware di mèkredi swa pou ouvri nan jedi de tir de 2 gwoup ame ki t ap goumen antre yo kote ke yo dabò tante te envesti yon espas ki genyen nan yon zòn ki pi wo komisarya a ki se antèn ke nou plase la e pou yo te rive nan sou komisarya a e n ap pwofite ankò yon fwa antèn ka pou nou di ke polisye ki onivo antèn yo, onivo komisarya yo tou, te pratikman te angaje yon konba avèk mesye yo, kote ke yo te solisite ranfò lapolis, direksyon depatemantal la te fini pa fè swivi kote ke ranfò yo te vini, e ki pratikman te kenbe yon konba de plizyè zè ant polis e bandi ame yo. E fon note tou e jan Mackenson tou te sinyale tou nan entèvansyon ke l tap fè kote ke popilasyon an te vini an apui avèk lapolis e nap pwofite tou solisite kolaborasyon sa a ke popilasyon an te pote avèk lapolis e nap kontinye ankò yon fwa solisite kolaborasyon an pa senpleman o nivo de Savann Pistach men tout lòt kote, kote ke gen de pwaye de gang e jan. ke Johnny tap di a nan konsilyasyon li tap fè a e de kote bandi yo ame lourdeman ame e popilasyon an pratikman gen de zòn pri an otaj e gwoup moun sa yo o nivo sa moun pistache si yo detèmine avèk lapolis pou ke yo menm yo konbat e mesye sa yo gwoup ame sa yo pou anpeche yo pran e kate yo nap di e e pa la swit e ranfò blende an te rive. genyen 2 bandi ki ta rive stope mòtèlman youn ladan yo se popilasyon an ki vin tye l. E jan nou di ankò yon fwa nou konte sou kolaborasyon popilasyon an pou ke nou menm nou kapab arive an fonksyon de mwayen nou pou ke nou kapab fè tout sa ki depann de nou. nan de sitiyasyon. Mwen t ap tande avèk yon atansyon soutni konsiderasyon Johnny t ap fè a avèk rekòmandasyon yo. Nou kwè ke kritik yo y ap pèmèt nou pou n avanse, y ap pèmèt nou pou ke nou pafè travay nou sou le teren. et au niveau tout de stratégie que la police a mettre en place. C'est ça fait que nous toujours ouverts à toute critique et nous croyons que critique il a permis nous euh, pour nous euh, porter plus amélioration parce que la police n'est pas simplement pour nous comme policiers, mais pour population hein, et monde qui au niveau population, hein, quel que soit secteur, que ce soit Vektè dopinyon de moun ki al ki nan popilasyon an, mwen kwè ke se nòmal pou yo veye, se nòmal pou yo gade, se nòmal pou yo ede polis yo nan de sitiyasyon ki sitou ki difisil. Mwen kwè ke gen anpil espò. Donk si m byen konprann, lapolis. Le fè ke nou reprann kontwòl sitiyasyon, kalm sanse retounen men jiska maten an e nou tande bri katouch e moun yo kontinye ap rele nou pou atire atansyon nou sou sa k ap pase anwo a. Donk lapolis reprann entegralman kontwòl sitiyasyon oubyen an pati? Ou konnen ke an matyè dentèvansyon fòk ou toujou update. Ou kapab genyen yon sitiyasyon an di a in è, epi gon evolisyon ki fèt a de zè. Se sa k fè ke fòk nou toujou antisipe, e se estrateji an jisteman ki pral di nou si sa fèt, men kòman n pral fè l. Nou tande jondi an, genyen lapolis, polisye anwo a, e se sèten ke avèk bèt tir, kounye a la tiyo, kounye a la chak. fò nou kalkile ki distans ke w ye, paske ou konnen ke nèg yo gen de zam de lon pòte, de zam ki, de materyèl ki, ann di, de zam ki, de penetrasyon ki genyen lè y ap tire li trè trè fò a yon distans. Men, pandan ke m ap pale avè w la, m te an kontak avèk responsab o nivo jesyon depatmantal yo yè, e te gen prezans, se sèten depi ke gen nesesite pou ke genyen yon lòt prezans n ap arive fè l. Paske sa pou ke nou ta envite l vin konprann, e nou p ap dedwane nou tou de responsabilite nou. Nou konnen ke o nivo efektif, se pa paske lè n di efektif la nou pa dedwane nou, men an tèm de materyèl nou konnen tout pwoblèm, difikilte ke nou fè fas. Se youn nan rezon ke. Nou genyen yon premye done materyèl ki vini pou le moman ke n ap fè eksperyans avèk yo pou n konn kòman yo ye. E gen lòt tou ki gen pou vini tou. E pou la a, yo pral mande fòmasyon o nivo de moun ki pral sou materyèl sa yo, meyè fason pou itilize yo, de manyè pou yo kapab ba nou plis tan, pou yo kapab pèmèt nou pou ke nou kapab fè travay nou etan lapolis. E ankò yn fwa Eber Runel pèmèt ke m di ke pèsepsyon an dè ke yo pale de la sekirite e premye eleman yo wè se la polis nasyonal e nou konn tande ni Guerrier ap fè konsiderasyon sa tou konsènan ke se pa la polis senpleman pa la pou bay sekirite men se pratikman se tout yon chèn e nou menm ki fè pati de mayon sa nou pratikman devwe bò kote pa nou malgre difikilte ke nou rankontre men la volonte est là e nap itilize le peu e pou ke nou arive fè le maximum nap optimize ansanm sa ke nou genyen yo de manyè pou ke nou kapab bay plis e plis. Nou pale de materyèl andomaje nan operasyon ki fèt yè nan savann Pistach la men byen avan sa sou teren Vitelhomme yo te pale de materyèl ki tonbe an pàn e la nap pale de Yon dènye blende, sa pa gen lontan otorite yo kòmande pou vin ede n konbat kesyon banditis la. Donk, kòman konprann sa, kòman eksplike sa kòm pwofesyonèl nan kesyon lapolis, sekirite, donk de materyèl ki apèn achte epi materyèl yo ap pede tonbe konsa? Alò, alò ou mande m, ou mande m yon, pou m ba ou yon, yon konsiderasyon espesyal, men ou konnen ke m pa ka fè li, paske genyen de moun onivo enstitisyon an ki prepare, gen konpetans pou sa. E dèke ou pale de materyèl blende, nou pale de veyikil, alò se de teknisyen yo menm an la matyè ki pou ta fè evalyasyon, e se youn nan rezon tou lè. Sa rive, li antre o nivo garaj, gen de teknisyen ki la, e gen menm de enstriktè ki konn mato pou ke yo kapab evalye ansanm materyèl yo. Bon, nou konnen ke dabò yon veyikil li konn gen de defo de fabrikasyon. Alò, sa ke m ape mèt lan, se pa de bagay pou nou ap dedwane tèt nou non, il fò ke nou note. Men, menm o nivo materyèl la tou, si gen de difikilte teknik, se sèten ke teknisyen yo menm, y ap aji e de se kote la. Men pou kesyon blende an tou pèmèt ke mwen di a oditè yo egalman a nou menm e gen anpil anpil anpil efò ki fèt o nivo sa a e lè e pa egzanp blende a soti nan chan doperasyon e si gen dè domaj rapidman ke li antre o nivo garaj la de manyè ke janm di an pou evalye l e de manyè pou ke l kapab retounen sou teren an pou ke l ka bay bay sèvis e fòk nou ta gen plizyè blende paske se tout kote e kap solisite e prezans lapolis o nivo tout depatman yo o nivo tout zòn ki gen pwoblèm yo e nou konprann nòmalman popilasyon an nan sans sa a paske sèl repè ke l genyen se lapolis e se sak fè ke li pafwa o nivo li egzijan. e nou konprann egzijans yo e bò kote pa nou nap solisite ankò pli de materyèl posib de manyè pou ke nou kapab fè fas a sitiyasyon an nou konnen ke bon ane 95 zòn 2000 se pat reyalite sa ke nou te genyen e men de tout fason gen anpil efò ki te fèt pou fè fas avèk yo men la a nou nan yon lòt sitiyasyon e ki mande jisteman adaptasyon e adaptasyon pa fèt den kou dabò lè sitiyasyon ap devlope Fòk ke konprann sitiyasyon an, fòk evalye sitiyasyon an, fòk ke genyen de refleksyon ki fèt sou sitiyasyon an e tou li mande tou avan ke polisye ki pa sou le teren yo tou men fòk yo gen fòme de se kote la se sa ki fè ke nou tout aplike nou mande avan ke teknik yo mande fòmasyon. Pòt pawòl. Nan bilan an m wè w pa mansyone se vre Pionel eseye poze pe kesyon men yon ti jan pi global. Ou pa mete nan bilan blennde sa a ke nou wè bandi ap frape pòt li, ap jwe avèk li, ap fè foto avèk li, ki te al pote sekou a fòs lòd yo anwo a, ki li menm te an pàn. Toutafè. Alò ke li pa t al pote sekou senpleman avèk fòs lòd yo, men li te pote sekou tou ak popilasyon an tou li menm, ki pa de kri li ki te mande l. E jan m di w lan e. Li te menm tante mete dife ladan l selon enfòmasyon nou. E nou arive de tout fason. remòke l depi yon swa, depi lè n fin remòke li o nivo garaj pnh la, alò lè n pale de garaj lan pou blende yo, yo genyen yon antite ki yo konstrikte garaj lan ki evalye yo e ki toujou fè de travay avè yo, de moun ki jan m di w lan ki gen konpetans nan domèn lan pou travay avè yo, pafwa tou pou ranfòse yo tou alò w ap konprann ke m pa ka ba w yon avi teknik total. de sa men nou ta rive rekipere blende an e ankò yn fwa Guerrier pèmèt mwen ankò yn fwa e nap toujou fè li pou nou vin di popilasyon an bravo a api sa li te pote bay popilasyon an e bay lapolis lan padon yè o nivo savann diskans. On presizyon ankò sou kesyon blende a pòt pawòl, eske Se atake bandi yo te atake bandi nou te wè alò blende nou te wè imaj li nan kafou fèy la oubyen se pran yo te pran l e blende a eske se sa n te wè a se kanpe l te kanpe e esplike nou paske la nou wè bandi yo t ap avanse sou li yo menm rive manyen l eske te gen polisye anndan blende sa. Alò, alò mwen pa genyen, paske mwen men lè m ap di yon bagay, e pou ke mwen te genyen yon minimòm denfòmasyon e pou sa m ap di an pou l kredib. E si te genyen, alò m pa konnen non, e m pa vle angaje m tou, men angaje yon repons. Mwen pa kwè te gen blennde la, te gen polisye ladan l, paske si li te gen yon pàn teknik nan zòn nan, polisye yo te oblije. pran atè pou ke yo kapab kontinye konba a pou ke nou te kapab arive jwenn devan kote patri nou kote yon kri se ta kri popilasyon pou ke nou te pote entèvansyon nou se jisteman sa apre ke nou arive etire repons ke si ke li gen yon pwoblèm teknik ou pa ka mande polisye ale ladan men polisye a konnen tou ke lè nan sitiyasyon sa yo se a pye ke l ye pou ke nou kapab goumen avèk bandi yo. Pòt pawòl, nou estime materyèl, nouvo materyèl sa yo ki vini an, yo kadre, yo adekwa pou nou voye yo nan misyon? Alò, Jean Dolan, ou ap pale avèm etan pòt pawòl ki la pou pote pawòl enstitisyon an, men pou kesyon ki lye a kesyon teknik lan, bon se sèten ke vu enkyetid ke nou genyen, popilasyon an sa ap di, m kwè ke fòk nou ta prepare. Dizon repare yo e pou ke yo tounen nan misyon. Donk blende sa yo ankò e pòt pawòl e popilasyon an te kwè ladan yo e sa fè lontan nou tap tann blende yo ki finalman rive e dènyèman la men se pa kantite blende nou wè yo se 18 blende kilè rès blende yo ap vini? E alò, m pa an mezi pou m di w egzakteman ki dat egzakteman ki jou, men nan yon moman ki pa twò lwen, selon sa ke m tande de la pa de otorite yo, m pa gen bon dat, men li pa pran anpil tan pou rès materyèl yo vini. Jan li an e materyèl sa yo l ap pèmèt nou pou ke nou kapab fè travay nou e l ap pèmèt nou tou si gen dè sitiyasyon nan dè zòn e pou ke nou kapab voye blende. Alò jan Johnny ta di toutalè a lè l t ap pale tou pou voye lè gen sitiyasyon sa yo pou rapidman pou ke nou rive men se objektif pa nou tou ta dwe ye e se sa pou l ta ye nan tout polis ki genyen dè mwayen adekwa pou sa. Men, nou konnen sitiyasyon an, e pa ke nou ap plenyen tou, e piblik mande sitiyasyon, men, avèk nou pè, jan m di an, n ap fè le maksimòm, e pou ke nou kapab gen plis de materyèl posib, e lè gen de sitiyasyon sa yo, pou ke rapidman, pou ke n kapab gen, pa egzanp, e si ke n ta gen otan de materyèl, otan de blennde, m kwè ke n t ap, li pa p konsantre o nivo e, e, e, e Pòtoprens, li pa p konsantre o nivo depatman Lwès lan, e lè sa a n ap gen de materyèl ki ale nan o nivo tout depatman yo, lè sa a nou pa bezwen kòmsi se isit n ap sòti pou ke n ale. Nan depatman, ti depatman an li menm gen tan e materyèl adekwa pou ke li kapab li menm fè fas a de sitiyasyon ki kapab evolye a nenpòt kèl moman. Antretan sitiyasyon an ap anpire, bandi yo kontinye ap pran espas nan Parlonpa pou Matisan pèdi, Kanaran de mèm, men omwen Ti Rivyè Latibonit lan wè jiska maten ankò moun yo ap fè apèl a lapolis. Nan seyans an kontak avèk seksyon depatemantal la, le komisè divizyoner responsab depatemantal la, pwoblèm teknik fè m pa rive jwenn li, men sa ke mwen menm mwen pwomèt ou pou ke m kapab jwenn li pou l di m egzakteman eta sitiyasyon an de manyè pou ke m kapab pataje avèk oditè, oditris radyo Karayib yo egalman avèk popilasyon an. Ok mèsi anpil pòt pawòl. Anbasade an pèmèt mwen tou klète pou ke nou di rapidman lendi 7 novanm 2022 lapolis te libere yon dam kote ke bandi te kidnape e ta sekestre nan yon kay yo nivo Tomasen 25 lò de liberasyon sa a lapolis arete Davidson André ki te an posesyon 2 pistolè de kalib 9 mm nap note Davidson André Misye se residivis, misye te fè prizon deja e misye te gen pou misyon pou l siveye otaj la. Madi 8 novanm 2022, gen yon dyòl ensi koni ki arive blese mòtèlman e malerezman nan echanj de tir avèk lapolis. Misye li menm li t ap evolye nan yon blòk nan Kanaran ki rele Kare Selès. e kote ke misye malerezman li arive blese mòtèlman suit a echanj de tir avèk lapolis. Pou nan sa gen pou wè avèk tèminal Varreux, lapolis toujou mentni prezans li nan zòn sa pou fasilite e pèmèt ke koulwa sou kontwòl pou ke gaz yo kapab arive nan ponp yo. Yè jedi an genyen 102 kamyon. ki arive kite espas lan, genyen 345 mil 400 galon gazolin, genyen 491 mil 500 galon gazolin ki te abò 102 kamyon. Se 102 kamyon sa yo ki ta rive kite espas lan. E pou fini, n ankò yon fwa n ap mande popilasyon an toujou pote kolaborasyon, e ankò yon fwa n ap felisite tou popilasyon an prezans, apui ke yo te bay avèk. lapolis, polisye ki te sou teren yo, polisye Tèmible yo, egalman polisye inite entèvansyon Pevini pa la swit an apui. Alò, avan n pati, mon ami Jhonny, gen yon konsiderasyon w te fè, n ap jis pote yon ti rektifikasyon e nou konprann sa w t ap di an. Onivo de lapolis pa gen ti polisye Tèmible. Byen senpleman, polisye, e keseswa li te espesyalize ke li ye a, ke li nan polis administratif, dayè se yo menm ki pi prezan bò kot popilasyon an, sitou nan kesyon anti-sipasyon, se de moun yo ki vrèman, malgre sitiyasyon, malgre pwoblèm ekipman, ou wè, yo ankò detèmine, yo ankò gen volonte pou ke yo ap fè travay yo malgre mwayen. Alò, se jis yon ti presizyon ke m te pote, men, m ka konprann jan w te di a. Dakò, pòt pawòl, e tou senpleman konsènan dyòl ke nou anonse ke nou tiye a, donk nou menm genyen yon sè li ki pale ak nou e ke n ap gen pou nou resevwa nan radyo a ki di n ke dyòl se yon chofè, alò se yon moun ki ap travay, ki gen ka monte kamyon, eksetera, donk se pa yon bandi jan yo fè kwè l la.